Ok ba wi big up ak tout moun ki an Haïti sila yo ki aletranje tchenbe rèd pa moli epi fòm di jis avan m kòmanse emisyon sa e map voye yon mesaj bay mesye sa ki te vini nan emisyon louko a tande byen mesye sa kelkeswa moun ki nan zòn ni ki ap tande RL prod. Nimewo mwen se 33 26 64 20 yo yo kapab antre an kontak avèk nou pou fè mesaj sa pase souple paske n kòmanse resevwa ti kichòy pou mesye sa ansanm avèk pitit lan paske lè yon moun nan difikilte ebyen fòk nou menm tou nou ede li chanèl la la pou sa yon moun ki nan pwoblèm nou fè eko ak pwoblèm ou nou fè eko ak revandikasyon w epi depi nou jwenn kichòy Se pou ou. Donk nap mande tout moun ki konèt Mesye Sheila ki ap tande emisyon an si li menm tou lap tandel se byen paske lap rele nou dirèkteman sou 33 26 64 20 epi moun ki ap tande fè mesaj sa pase pa bò kotel poul kapab antre an kontak avèk nou e si yon moun gen nimewo telefòn li tou rele nou ba nou nimewo a oubyen voye mesaj la ba nou pou nou kapab rankontre avèk li paske nou genyen ti kichòy pou li Solino se deja pati pou lèzinfo ebyen gen yon Sitiyasyon o nivo de Solino, yon dram ki pase nan zòn sila. E dram sa m ta kapab di l pwovoke anpil reyaksyon, anpil pawòl anpil. Tande byen gen yon kamyon FAES ki al bay manje o nivo de Riyèl Silvi. Ba wi, se nan zòn sa epi genyen yon polisye son non se Danyèl, yon polisye krèm. E bleu, ebyen fò n di ke ou konnen depi w ap bay manje gen ti derapaj, moun k ap fè vakam nan liy nan, ebyen polisye sa li menm li ta sanble tire jisteman pou kapab kalme fureur moun sa yo ki nan liy nan. Epi sa w tande a la, bal sa li menm li chwazi l al loje nan sèvèl yon fi ki nan zòn nan. Fi a lakay li, l resevwa bal la. Son non se Natacha. Mari li se Johnny donk yo rele li Madan Johnny. Ebyen, daprè temwanyaj anpil moun ki nan zòn sa a, se yon dam ki trè saj. Se yon dam ki jenerez. Si w gen pwoblèm, l ap kanpe avèk ou. Ebyen, sa w tande a la a, zòn nan tèt anba. Genyen yon Simo ki li menm se frè mari dam nan. Misye an kolè, li vini nan zòn nan. Ebyen, anpil bal tire, anpil kouri, machin nan oblije kite zòn nan. Ebyen, le policier en question, il est en cavale. Tèt chaje. Fòk nou di ke aprè Anel fin pran bal nan zòn ki pa twò lwen, ebyen kounye a fòk nou di ke se manje yap bay. Eske se dans la perspective pou kapab fè bliye sa oubyen kalme fureur yon seri de moun ki yo menm pat dakò avèk kesyon sila. Otre dosye, sa se manman koze a, fòk nou di ke ebyen lapolis fè yon bèl kou jounen jodi a. Ba wi, lapolis frape ankò. M kwè sa pa gen yon mwa non depi ke lapolis te dejwe yon tantativ de kidnaping sou yon. Anplwaye brh, se te o bad lavil, ebyen jounen jodi a la ankò, lapolis pa sèlman dejwe yon tantativ kidnaping, men li touye yon prezime kidnapè. Ekoute, kidnaping sa a sanble fèt nan zòn Lali, lapolis genyen enfòmasyon, lapolis mete bouche double pou kapab gen kontwòl yon seri de aks, epi La police sou plas, le type en question il a été abattu men daprè les infos sanble ke te gen echanj de tir avèk la police. Gen yon zam atè a, gen lajan, gen lòt munisyon men yo fè konnen ke zam sa se ta yon AR 15 mwen je connais pas trop e gen moun ki di ke se yon M 4. Pour les spécialistes en armes ben c'est à vous de dire ki mak zam sa. Ben écoutez map gade m wè tip la atè a la li menm li a yon bout pantalon sou li. Tèt chaje wi la donk misye tap sòti li pa konnen sil tap pèdi lavil men eske ou te fè dènye priyèw mon ami paske se grav wi se grav paske peyi a mesye l bezwen yon chans e fòk nou fon panse la poun kapab Bay peyi a yon chans. Ou wè nan videyo a gen yon machin Jeep Wrangler ke yo te genyen kontwòl li epi yo fon fiksasyon sou machin sila a. Imatrikile TP tire 77 699. Gade ou wè tip la atè a la. Zam nan bò kote l epi genyen yon lòt zam. Bon brèf tèt chaje. Nou maten an te genyen yon sitiyasyon o nivo de zòn. Penitansye men se tou prè a wè limitròf ebyen genyen dife ki deklannche sa w tande a la gen anpil moun ki tap vann ti komès ebyen anpil komès pase anba dife se gwo dega wi mezanmi. Pou lage de bwa mwen kem me balanse men depi kilè dife sa rive nan kèm. Mwen gen anlè se trè dife a pran lanmò kòm si se lè di map priye. Chak ane, chak de twa semèn, chak de twa mwa dife nan dèyè nou la. Men nou wè gon e anpil dega fèt deyò eske ponpye pat rive a tan ou di mwens eske. Bon ponpye te rive a tan men ou konnen ou konnen peyi a e konsa li ye nèg yo te gen dwa panse se nan pwason davril yo pran tou nèg yo vin la san dlo yo vin gade epi aprè pou yal dèyè dlo. An kamyon rive la li rive san dlo. San dlo sou abitid monchè sistèm lan e konsa li ye. Nèg ponpye sa yo pa janm gen dlo. San nik vin gade dabò epi apre al dèyè dlo. Ou pale de yon kontinite a, eske sa ta vle di se yon dife moun mete oubyen? Bon, nou pa ka di se yon dife moun mete paske nou pa t wè. Men jan dife a pran an la, se yon bagay abityèl. Se yon bagay abityèl. Nou toujou pran dife la. Nou abitye a dife a la. Men, men lè la te gen kay, pa t janm konn gen dife la. Ou konprann? Se Martelly vòlè pou n di mèsi, masisi vòlè gangsta. Ou konprann? Martelly aseyan. E nèg yo kraze la mete nou nan tout mizè sa yo. Nou pa t konsa la. Nou pa t konsa. La pa t janm konsa. Mwen rete kay ki te la moun ap viv byen pezib kounye a. Ou wè? Abri, bagay. Bon. Nèg yo kraze sistèm nan. Nou te depanse nou, avan yè la nou sot prete plis pase 30 a 40 mil dola labank, nou poko, nou pa sove anyen, nou fè yon pakèt pèt e defisi enòm, ki grav, pa gen pèsòn moun la, gen moun la ki gen lòt depo la ki te genyen, chanm, salon, sal a manje, gen lòt depo la ki te genyen matla, gen lòt depo la, ki te genyen valè yo pale de chanm ki te gen coiffeuse a moi youn moun sa yo la yo pa sove anyen jis nap di moun yo kominote entènasyonal la ki di swa dizan di ki vle ede ayiti bay ayiti yon ti bourad pa bay ayiti bourad la an sèt de ipokrizi bay ayiti bourad la avèk tout kè l sa fè 7 fwa ke biznis la boule o nivo de penitansye zòn penitansye ke yo pran pakèt kontenè Yo bare prizon an. Si kontènè sa a pat bare prizon an, biznisman yo tap pran nan sove yon pakèt bagay la. Direktè prizon an pran yon pakèt e kontènè, li bare prizon an, m pa konn pou ki rezon apa pou ki rezon. Yo pran yon pèp, yo tòtire yon pèp. Si kontènè sa a pat bare la, ponpye, kamyon ponpye tap gentan. Si yon pakèt dife la tap gentan gen yon pakèt bizisman la tap gentan sove yon pakèt bagay la. Nap di nap voye yon mesaj nap voye yon sinyal fò bay pwoteksyon sivil chak lè yon dega fèt yon dega ki fèt ki enòm ki toujou fè yon pakèt fè yon pakèt kòb sou non ti popilasyon sa meri a fè yon pakèt kòb sou non popilasyon sa chak lè yon defisi fèt. Yo voye de moun, des experts vin fè, vin fè yon makiyaj la, vin pran non moun, a pou yo ale, epi moun sa yo an retou, pa jwenn okenn. Men èske w pèdi anpil bagay la ou menm? Mwen pèdi yon pakèt bagay. Mwen, avan yè la, mwen sot prete gen yon moun, m sot prete o nivo de yon bank, m sot prete pou li pa sou de 15 mil dola. Piti. Sa m te gentan prete. bagay, m gen plis de 20 a 30 sal a manje ki boule ki te rive yon nivo la ke m te prete kòb lòt bò a la, dèyè sa la, m te prete kòb, m te prete plis de 25 mil dola, kòb sa yo m poko, 25 mil, ekilibre 25 mil dola plis 15 mil dola ou te prete nan men yon moun, ou te prete nan yon bank jis pou w fè yon bagay pou w te kapab sove lavi w pa t vle al kenbe zam pami tout nèg ki kenbe zam yo m pa kont yo ki kenbe zam. Se jan de sitiyasyon peyi a ki vin ye a, jan peyi a vin ye a ki fè rann yon jèn kenbe zam, yon jèn fè de seri de bagay ki pa bon anndan kominote a. Se sa leta, leta nou ap fè kòb sou do nou, leta nou ap fè de seri de bagay sou do nou, pran kòb sou do nou, pwoteksyon sivil la pran kòb sou do nou. Chak jou yon bagay fèt, chak lè yon repetisyon. Èske pwoteksyon sivil gen tan vin la deja? Pwoteksyon sivil gen tan voye Moun, vin la, vin fè de seri de bagay makiyaj, voye vin fè de seri de bagay makiyaj, sa se pa yon bagay ki reyèl ke yo voye vin fè la. Yon dènye mo pou n fini. Yon dènye mo m ap di, m ap mande nèg ki avèk zam yo, e yo menm m wè ki fè lalwa anndan peyi a, m ap mande yo pou yo mete tèt ansanm, Pou yo kabap bay popilasyon sa yon souf, pou retire popilasyon sa nan mizè sa, nan kras sa, nan kalamite sa. M ap voye yon mesaj ba Bob C. ki se jounalis nan Karayib. Bob C. patikilyèman, se kaka chyen k ap pale avè w. Mwen di w, m voye yon mesaj ba ou, papa pèp, mwen konnen ou se yon papa pèp. Mwen bezwen èd nan men w, bagay mwen yo boule. Mwen kwè ke w ap tande m, mesaj la ap rive jwenn ou Bob C. On love, I love you Bob C. Kòb prete k la. Mes daprè ou menm se kisa ki a la koz dife sa? A, m pa, la e kafou m rete, men men kafou m rete. E pandan m nan machin yon ti bis mwen boule m vini, m vin gade. E ta, e ta m ap vin, e vin m ap vin nan bis san m ka vini. Men, bagay yo boule. Vous les avez vu, vous les avez écouté, Ben, se revandikasyon. Pou kòlye la, a chak fwa jan de bagay sa yo rive, ebyen, popilasyon an toujou ap di, ben, fò Leta fè yon ti kichòy pou yo. Men, ekoute, sa nou te genyen an, nou pap janm jwenn li nòmal. Paske, nan tout peyi, lè gon katastwòf ki pase, dife pase, li boule machandiz, ebyen, ti chèk yo pral bay la, si yo ap bay li, aparaman li pap pwopòsyonèl ak kantite machandiz ou pèdi a. Èske nou konprann? Gen yon bagay ki pase nan Mirbalè. Kèlken m'a anvwaye la foto. Se la foto d'un sitwayen, ekoute byen. Sitwayen sa daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke misye ta jete 2 pitit li genyen nan twalèt. Bagay sa bay tèt chaje mezanmi. Nan Mibalè, towo sa n'ap gade la se konsa enfòmasyon an rive jwenn mwen. Li jete 2 pitit li nan latrin, ebyen gras ak vwazinaj yo arive sove ti gason an. Bon yo mete men sou li, ben qu'est ce qu'on va faire avec, fòk misye peye pou zak sa li fè a paske banm di w bagay menm lè w te gen tout pwoblèm sou latè ou gen pwoblèm ak madanm ou, madanm tou gen pwoblèm ak mari w se pa timoun nan ki pou peye konsekans anpil fwa lè gen pwoblèm nan fwaye yo m konn wè se timoun yo ki peye konsekans. Y a des enfants monoparentaux, pa egzanp, timoun ki leve nan men manman yo sèlman, timoun ki leve nan men papa yo sèlman. C'est dur de vivre cette réalité, men fò m di nou ke li pa toujou fasil. Li pa toujou fasil pou w leve yon timoun san manman, san papa. Se sa k fè, lè gen yon couple, nou gen tan fè yon timoun, antann nou pou nou viv, pou n kapab sove lavi timoun sa. Paske gen moun ki tèlman renmen pitit yo, yo oblije bouche nen yo Pou yo kapab bwè dlo santi. Dèfwa mari a ba yo anpil pwoblèm, madanm nan ba yo anpil pwoblèm. Men lefètke yo gen yon grenn pitit oubyen yo gen de pitit a moun nan, ben yo oblije rete nan difikilte a jiskaske ebyen yo kapab sòti paske se jis pou kapab prepare avni timoun sila a. N ap fini avèk dosye sila a. Se mesye ki sapèl Eliobert Jasmin, donk anpil moun. Konnen misye sou non Eddy Ron, yon dilè dwòg, ebyen DA vin chache li jodi a nan yon ti avyon pou ale Ozetazini pou al jije pou trafik dwòg. N ap soulinye pou ou ke nan mwa oktòb 2020, lapolis te arete Eddy Ron nan zòn Gresye ak 2 polisye ki te abò yon machin ki te gen dwòg ladan l, men an janvye 2021, yon jij ta pran desizyon pou libere l e nan mwa mas pase a, Pnh ta pral mete men sou li ankò nan petyonvil. Ebyen merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la prochèn.